Medam se mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti point com yo ankò yon fwa nou kontan rejwenn nou nan dezyèm video jounen an ke nou pote pou w la sou aktyalite yo sou sa kap pase nan peyi a e jodi a la gen ansyen senatè Youri Latortue E nou konnen aprè lis sa ke prezidan dominiken an Luis Abinader fin lage deyò gen 39 otorite ayisyèn mele ak 2 gwo chèf gang nan peyi a enben pou pa mete pwent pye w Sendomeng e jodi a la nan emisyon Haïti Débat ansyen senatè Youri Latortue misye Anben reponn Abinader e misye bay rezon ki koz anben sanksyon sa oubyen m ta di w non l tonbe nan lis 39 moun sa yo anben ki pa dwe mete pwent pye yo an Repiblik Dominikèn paske yo jwenn nèg yo nan move dosye gen divès chèf gang e divès lòt otorite ansyen e ofisyèl nan peyi a anben ki se de nèg ki konpli e ki enplike nan dosye gang Nan dosye ame bandi nan finanse ensekirite an Ayiti alòske nèg yo pran lajan yo y al envesti an Repiblik Dominikèn ak divès lòt peyi alòske lakay yo Ayiti se la yo fè kòb la nan kidnapin, se la yo fè kòb la nan vòlò epi y al depanse lòt kote pou yo fè milyon. Men Abinader la a pase trè sou sa, kidonk 39 moun sa yo pa gen dwa mete pye yo kay Luis Abinader sinon misye ap mare yo kou krab. Ebyen ansyen senatè a ki li menm pa rete bouch be te oblije pran mikwo laprès pou denonse atak sa ki fèt sou li kòmkwa Men ta gen divès gwo towo ayisyen ki yo menm non yo pa sòti nan lis sa a alòske se de nèg ki konplike tou e donk ki nan kesyon finanse gang nan peyi a, nan finanse ensekirite alòske non yo pa sòti nan lis sa a anben non sèlman e donk Youri Latortue denonse zak sa a enben nou pral envite ou tande rezon ki fè Luis Abinader mete non l nan lis 39 moun sa yo ki se de moun ki pa byenveni lakay li an Repiblik Dominikèn. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou nan videyo sa a, ebyen lapolis frape fò ankò yon fwa yon gwo kou ki mete moun dlo nan zye ki mete moun tris. Enben, divès fanmi gang sa yo ke lapolis pete fyèl yo la a, y ap kriye, y ap rele, alòske, enben gang sa yo, bandi sa yo, se menm moun ki t ap mache asasine moun, touye moun, vòlò afè moun, enben lapolis ki frape ba zan kokorat san ras, enben yon gwo towo la a anba kòd, nou pral envite ou gen detay ou sou tvlakayhaiti.com, gade videyo a jiskalafen. E sitou abòne like kite yon kòmantè n ap tounen. Trè byen Senatè Latortue, nou te gade e depi weekend lan nou wè non w nan liste moun ke la République Dominicaine entèdi pou rantre e an République Dominicaine, E jan nou tap fè de batalyon an tap echanje paske gen anpil pwoblèm, gen de moun ki fè kòb la an Ayiti ki al envesti l lòt bò an. Mentnan, etan done ke nou konnen ou menm ou gen yon fèm nan Leyogàn ki envesti an Ayiti e ou te gen yon konba ou tap mennen fas a Repiblik Dominikèn nan kesyon ze sitou a chak fwa, nou di èske Senatè Latortue gen yon reyaksyon patikilyè pa rapò a non l ki sou lis sa a, èske l panse ke se swivi ki fèt nan dosye sanksyon peyi Kanada ak Lèzetazini, oubyen l panse antretan genyen de bagay anba anba k ap regle? Trè byen Kanpa, mwen anouvo salye w. M ap di ke premyèman sou kesyon sa a, Mwen panse ke mwen sou sanksyon pa rapò a sa Etazini, Kanada te pran kont mwen e mwen nòmalman nan yon demach esplikatif kote ke mwen mande poukisa yo, poukisa yo pran sanksyon an e si gen lòt peyi ki pa egzanp tankou Langletè ki rele ki di ke yo fè yon nòt. kote yo di tout moun ki pran yo pran sanksyon kont yo Etazini, Kanada yo menm tou yo pran sanksyon kont yo e yo tou di w pa vin lakay yo pa egzanp men kote demanch sa son demanch objektif paske gen 2 peyi ki deja bò sanksyon gon lòt ki gen dwa di pa solidarite entènasyonal yo menm tou yo pran sanksyon sou menm kritè la. E yo pa kite w vin lakay. Lè konsa m pa gen pou m di anyen paske se yon peyi ki pote solidarite a 2 lòt peyi ki te pran sanksyon e mwen menm mwen jis konnen ke dè ke m arive retire sanksyon nan 2 peyi ki te ban mwen yo, lòt la l ap retire. Men si m pa retire l, lè sa a li menm l ap kenbe l. Donk la demach se pa pa rapò a mwen menm. ke yo pran sanksyon, se pa rapò a peyi ki te pran sanksyon yo, yo menm yo pote solidarite. E se petèt sa, lè Angletè te fè soti nòt la, mwen menm mwen pa di anyen, mwen konprann la kesyon di dwa entènasyonal piblik. Mentnan, le ka de Sendomeng se diferan. Nan nòt li fè soti, li di ke li pote kado solidarite pou l pran sanksyon kont moun yo te pran kont Etazini, Kanada ki te pran sanksyon kont yo. Men li menm li pran lis la epi l ap fè pike kole nan lis la. Sa vle di nan lis la li retire de moun. Wè, li retire dè moun, e li te gen dwa ajoute, li te gen dwa mete dè moun pou si li menm li vle. Men nan solidarite ke l ap pote a de peyi yo, li pa t gen dwa ap fè pike koni ladan l. E lè n ale jisteman nan nan fon kesyon an, nou wè gen dè moun ki konseye konseye Abinader, ki gen sanksyon Kanada sou yo e se moun sa yo k ap dirije antrepriz ke Ayisyen genyen Sendomeng. Donk sa vle di ke bagay la se yon kesyon de moun pa paske moun sa a non sèlman li pran sanksyon Abinader pa rete yon bò kote l men li evite pran sanksyon kont tout moun sa yo ke nèg sa yo ap dirije antrepriz yo. Donk sa vle di ke Genyen on pike kole kap fèt. E lè yap fè pike kole a, la kesyon nè pli objektiv, la kesyon devyen sibjektif. Sa di yo gade moun nan, yo pa renmen fòm tèt ou, epi yo, sou nan lis la yo ka retire w, yo ka mete w. Donk mwen panse ke demach la jisteman l pa objektif, e se poutèt sa mwen menm, mwen vin andwa poze m kesyon kòm pèsonalite, Èske se pa parapò a antesedan ke m te gen a Repiblik Dominikèn ki fè ke yo kite non m nan lis la? E lè sa a, mwen vin premyèman m pral di antesedan yo, men dezyèmman m vin jete de revè de men kesyon an, m minimize l paske si l pa reponn a oken kritè vrèman objetif, mwen vini konsidere l kòm yon pwovokasyon. Je reprends maintenant les antécédents. Mwen mwen sonje lè map fè petro karibe senatè bautista siyen on kontra de 400 milyon dola avèk leta ayisyen pou konstwi dè zimòb pou yo fè lojman tout bagay e lè mwen menm al verifye 400 milyon se sa le chif? 400 milyon 400 milyon dola atravè 3 konpayi e te adòm. Wi, 400 milyon dola. Kontra sa yo te siyen sou Preval, sou prezidan Preval avèk premye minis Kwè Bèlviv konsa. Premye minis Bèlviv? Wi. Mentnan, apati de moman ke mwen konseye sa, mwen te, mwen te rele senatè Bautista pa kòm senatè, men kòm antreprenè pou mwen menm mwen te poze l kesyon. E sa te fè anpil tole an Repiblik Dominikèn. Lè mwen m al Repiblik Dominikèn, m t al wè jounalis Nuña Pera pou m te pale de sa avè l, menm menas ke m te resevwa. E mesye yo, otorite yo te trè fache kont mwen paske yo di ke m ap envestige sou yon bagay. ke nòmalman mwen mete enterè Repiblik Dominikèn an je. Mwen te di yo non, se pa enterè Repiblik Dominikèn, se yon kontra k siyen avèk yon fim prive. Mwen menm kòm senatè, mwen t ap verifye kesyon an e mwen te konnen gen yon dan kont mwen depi lè sa a. La dezyèm choz, genyen sòlda dominiken ki te antre an Ayiti sou prezidan Privè. M te senatè. Lè pèp la ap di gen sòlda dominiken, m al chèche e m jwenn sòlda yo bò marin ayisyèn. Mwen pale avèk kòmandan an ki te yon kolonèl, mwen di misye ke kiyès ki otorize li si misye yon ti jan gado gaziye. Epi, mwen menm mwen te rele otorite ayisyèn yo, mwen di yo men sòlda isit e nou te ba yo 24 wè pou y ale. Lè sa a, otorite dominikèn yo pa t kontan, men il faut le dire, se te prezidan Medina ki te la, on mwa aprè, prezidan Medina te rele m, li t alò l te fè on konseye l rele m pou ke li te, m te, m te, m te, m te pale avè l sou kesyon ki te pase a, mwen te pale a konseye a, nou te pran on randevou kote m te rankontre ak Prezidan Medina ok e ke mwen te di Prezidan Medina men poukisa ke mwen menm mwen te mande sòlda yo ale se pa ke m gen yon pwoblèm avèk lame dominikèn se pa gen yon pwoblèm avèk pèp dominiken men tenan kont de listwa de 2 peyi ou pa ka fè sòlda vini nan peyi a konsa an kachèt e ke li pa akseptab. E li pa t ap bon pou Jewova. Donk, prezidan Neydi a te konprann e li te esplike m tou ke se jisteman gouvènman ayisyen ki te mande l akonpanye èd la rantre a sòlda e l pa t ap rete. Donk, lè sa a, relasyon yo te vin fè yon ti jan kote ke mwen te ka di yo te vin reprann. Men latwazyèm choz, se lakesyon de lafè a. Scoop! Kesyon frè m lan, mwen ak moun k ap tande m yo, m ap eksplike yo klè, se pa e pa pwodiksyon frè m lan ki tèlman anpil ki fè ke nou pa bezwen achte ze Repiblik Dominikèn. Non, se pa sa. La fèm la tòti se yon senbòl dan dan dan la pwodiksyon agrikòl. Se yon senbòl kote ke nou parèt avèk fèm lan e nou ankouraje tout jèn pou ke Yo fè, yo pwodwi, yo leve poul, yo fè ze, pou ke nou ka rive nan 5 an avèk objektif pou nou fè 2 milyon ze pa jou. Se konsa, te gen de moun ki te nan bagay la deja, te gen de pitit Dupra ki te gen Rele Ayiti, te gen Ayiti Bwòlè, nèg Jamayiken yo, ke m t al rankontre. Te gen nan nou dè jèn mwen t al wè pou nou te ouvè fèm Latibonit, mwen t ap al ouvè yon lòt. Donk, se te yon senbòl pou ke nou te arive nan senkan vini otonòm nan kesyon sa a, paske moun k ap tande m yo, nou enpòte anviwon 940 milyon dola de zèl poul e nou enpòte 60 milyon dola ze chak ane. Sa fè nan kesyon poul. Avèk ze, se 1 milya de dola depòtasyon. Pou moun k ap tande m yo, sa vle di ke nou achte a letranje, patikilyèman Dominikani. Nou achte anviwon 1 milya de dola ze avèk poul, yon bagay ke nou ka fè lakay nou. E lè m t ale. Nan inivèsite Santiago, UTESA, mwen te esplike pwojè a avèk Ayisyen yo, e lè m soti nan inivèsite a e m rantre, nèg yo fè yon atik, yo di, Le Sénateur Latortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Lè sa a m vin wè, paske nèg yo vin wè m esplike ke nan 5 an men kote n ap rive a otonomi an, e m te envite dominiken si yo vle vin envesti Ayiti yo ka vini tou, men lè sa a y ap gen yon ankadreman kote ke, paske jamayiken yo se yo ki gen Ayiti bon lè, donk dominiken ka vini, men lè sa a ze a y ap tou vann li an Ayiti a dè kondisyon konpetitif, yo pa bezwen. ap fè soti Sendomeng vin Ayiti dotanplis ke pwodui ke yo menm yo vann nan e Ozetazini se e de Dominikani ze a se pa grad A ke li ye se grad D alò pou moun kap tande m grad A a se lè ze a gen de 1 a 5 jou grad D a se lè ze a genyen de 20 a 25 jou donk sa vle di ke li tap pi bon yo ta pwodui dè ze pli fre. a ayisyen an ki t ap pi renmen l menm si l te menm pri a. Donk, nan sans sa a, senbòl sa a ke m te prezante a ki t ap batay pou otonomi an se yon senbòl ke yo pa t vle wè. E nèg Santiago yo, gen anpil nan yo ki retwouve yo nan kabinè Abinader. Donk, si ke kesyon an poze se pike y ap pike kole, y ap pike kole pou yo pran non moun, mwen menm mwen dwa pa rapò a antesedan sa a poze tèt mwen kesyon ke pa rapò a antesedan an e ke jodi a lè yo pran yon sanksyon konsa yo konnen ke endistri sa a lape y ap touche l anpil paske genyen anpil pwodui ki soti Dominikani e mete non w bò kote jisteman anpil lòt gang ki nan peyi a, ebyen li se, mwen te ka di, yon fòm dimilyasyon ke y ap ba ou, paske a oken moman mwen kwè ke nèg sa yo k ap reflechi a, k ap mete non w, yo konnen l pa konpa, men yo fè l paske yo vle non sèlman kraze pèsonalite a, men kraze senbòl. ke w reprezante a, paske yo menm yo panse ke lè sa a w ap, w ap, w ap, w ap abandone, w ap ale, w ap kite sa w ap fè a, e w ap wè lòtre jou lè Prezidan Abinader di ke l fèmen, li fèmen enpòtasyon ze 15 jou pou yo pa vin Ayiti, se yon tès li t ap fè pou l te wè Ebyen kòman sa ye, kòman Ayiti t ap reyaji? E imedyatman apre kèz jou a, te gen pwoblèm vrèman, gout te bloke, donk nou pa pwodui sifizamman. Men se Ayisyen an kanmenm ki t al kanpe sou fwontyè a, ki t ap tann je vini. E yo te trè satisfè de tès yo fè a, paske il y a cela twazan, endistri avikòl la, nou te pwodui anviwon 800 mil ze pa jou. Jodi a, M pa kwè ke nou redwi a 50 mil pa jou. Donk sa vle di ke lè ou vin nan sitiyasyon sa a, ou vin nan sitiyasyon de depandans total. E vwala, e poutèt sa ke m panse ke sanksyon yo trè sibjetif, yo pran yo pa rapò a de moun ke yo genyen de antesedan avè yo, de diferan sou le plan enterè. E moun yo pa gen diferan avè yo, yo retire non yo. Senatè Wi Latòti, gon bagay ou di la ki entèrese mwen, sa ka entèrese anpil lòt moun tou. Ou di ke par le passé, an Ayiti yo te konn yo te konn pwodui pa jou 800 mil ze, men jodi a yo pwodui 50 mil. E ki sa k pase ki fè ke kantite de pwodiksyon an ou byen to de pwodiksyon li redui nan nivo sa? Ok, bon m di w te genyen 3 grand ferme. Te gen Haiti Boiler, te gen Ferme La Tortue, te gen e Yele Haiti. Haiti Boiler sèlman te ap prèske 400 a 500 mil pò jou. Mwen menm mwen te ant 100 e 150 mil pò jou. E Yele Haiti li te mwens li te petèt ant 30 e 50 mil. Plis ou te genyen anpil. e antreprenè endividyèl ki yo menm te ale antre mil e di mil pa jou ok swa dan le nò swa dan le sid yo te pwodui senk a di mil oubyen dis a kenz mil ki te fè ke ministè agrikilti te fè soti yon nòt pou te mete nou nan nivo sa a men jodi a ayiti bò lè fèmen ok e fèm depite dupra li fèmen ok anpil. Ant antreprenè endividyèl, pa egzanp, m te gen Monseyè Beauvoir ki te gen yon kòb li te prete pou l te fè ze, enben yo pa rete, te gen lòt moun ki pa rete, enben apèn si se fèm Latortue ki pwodui 40 mil pou le moman e di mil ke ou jwenn antreprenè endividyèl. Kèlke antreprenè nan Nò Oubyen e petèt m pa konnen Plato Santral. Men pa nou pèdi kapasite ke nou te genyen an e lè sa a te gen 60 milyon dola sèlman denpòtasyon de ze pa ane, m asire w ke nou gentan pase menm menm petèt nan premye trimès la a 100 milyon dola denpòtasyon pa e nan premye trimès sèlman de ane ane dènyè la. Donk se te pa rapò a sa 3 grenn fèm yo te pwodui ke yo te arive kontabilize nonb disonans ze ke yo te fè pa jou. Men, men, Senatè Youri Latortue, e antre ze ki pwodui Sendomeng yo, e su le plan kalitatif, e avèk ze ki pwodui an Ayiti yo, donk ki. Pat kesyon de piblisite e si bagay la bon ke nou dil paske jodi a mwen pa konnen koman tout moun wè sa. Konpòteman dominiken se yon konpòteman m pa konnen fò m fò fò sa mont pou mwen menm ke tout ayisyen moun kap fè politik nan peyi a alò lè lè bon politisyen paske ya dè mouvè politisyen ke nou aranje nou pou nou ranje peyi a pou ke nou menm nou ka pwodui paske sa kap pase la Piga yon moun gade l kòm kwa yon ti gwoup moun yo sanksyone epi se peyi y ap rann sèvis non mwen m pa gade l konsa. Wi, mèsi. Alò, poukisa m di sa, se paske sa m ap di a, ou ka poze kesyon a nenpòt kiyès e yo pou yo verifye sa w pral di a. Ze nou vann ann Ayiti a, pa egzanp, dizon maten an m dwe di w 40 mil ze. Men, ant ant uitè e midi, mwen vann ze sa a dirèkteman a machann. Donk, ze sa a, se sa ou rele grad A. Se lè ze a, ebyen, ou fèk pwodui l, epi li gen de 1 a 5 jou. Se grad A. De de de de 5 a 10 jou, se grad B se grad B. De 10 a 15 jou, se grad C. De 15 a 20 jou,